Medam e mesye zanmi fanatik TV lakay haitiprèkòm yo gwo bonjou ak bonswa pou nou tout e pa bliye si ou apèn konekte sou chanèl sa a eh medam e mesye pa ezite abòne si tout fwa ke ou potko fè sa se grenn moman an. Se kounye a menm pandan wap asiste video sa pou abone avek chanel sa yon fason pou pa rate enfomasyon ke nap pote pou ou chak jou 24 sur 24 TV lakay Haïti.com ap kenbew enfome men avan tou nap di yon gran merci ak tout sila yo tout zanmi tout konpatriyot kelkeswa kote ou ye nan mond sa ki pa janm lage nou ki toujou rete konekte sou chanel sa nap diw merci au fond du coeur. E nou kontan chak jou le fè ke nou chita dèyè mikwo sa a pou nou pote enfòmasyon aktyalite pou ou sou peyi Dayiti. Nouvèl kap domine aktyalite a jounen vandredi a medam e mesye ebyen se konsènan chanèl chèf gang, asasen, kriminèl YouTube Izo 5 segonn. Medam e mesye nan moman nap pale la a YouTube bloke chanèl Izo a. E nou sonje petisyon sa ki li menm te lanse sou rezo a kote anpil moun te dwe siyen yon fason pou konbat YouTube e Izo a enben jodi a la rezilta a bay chèf gang Izo pa genyen YouTube ankò e gen divès lòt asasen ki abitye pa ta patisipe nan videyo izo yo tout nèg sa yo gen chanèl enben nap kontinye konbat tout chanèl sa yo ki yo menm se de chanèl enben ki ap pwomote vyolans ki ap pwomote vye mizik asasen vòlò enben jodi a la aprè chèf gang izo li menm fin pèdi chanèl YouTube li a nou pral lanse nou enben dèyè lòt chanèl sa yo tout nèg ki konn a izo nan videyo tout nèg sa yo gen chanèl. Nou pral leve kont yo e nou pral bay nèg yo pwoblèm medam ti mesye bagay la pral rive lwen paske bandi paka alèz konsa non peyi asasen paka alèz konsa non peyi nèg yo fè sa yo vle jan yo vle lè yo vle kote yo vle ebyen sa li menm fòk li sispann ansyen senatè kedlè ogisten medam ti mesye ebyen ki pran nan cho la paske yo kenbe senatè a nan kidnapin wi e sa tout moun konnen kedlè ogisten. Phtk menm nèg mateli yo nèg sa yo paka bon moun kedlè Augustin ansyen senatè mèdam ti mesye enben jodia la ki li menm tap reponn enben avèk divès akizasyon ke yo fè sou li enben konsènan kidnapin sa machin senatè a enplike nan kidnapin machin san plak gwo uzi nan machin senatè a enben kote enben senatè a li menm pral pale avèk popilasyon an li pral di kisa Li menm, li konnen konsènan kidnapin ke yo akize li, anben kòm kwa l patisipe nan divès ka de kidnapin e se Kedlè Ogisten ansyen senatè. Men ki sa? Ansyen senatè, non w site nan kidnapin. Bon, ki peyi sa? Eske peyi sa ap janm bon? Antouka, se sa anpil moun gen dout sou li paske peyi a se yon peyi difisil. Kòm la di TT, anben nou pral envite w gen detay. Medam e mesye, Kantin Sajid, chèf gangan Ti Makak, Nan moman nap pale la ti makak ap soufri bon jan soufri a paske lapolis pèse towo a e misye gen pwoblèm paske selon enfòmasyon nou genyen ti makak misye ta gen yon pye ke lapolis ta kase anba kout bal antouka nou pral envitew gen detay nan videyo sa ou sou tvlakayhaiti.com gade videyo a jiska lafen paske Kedlè Augustin gen bagay kel pral di e nou pote yon ti bout odyo Fernando Estime pou ou la ki pral ban nou detay sou chanèl youtube Izo ke youtube li menm Floch Bon jan floch la N ap tounen. Eske ou tande Lucie Sajous zanmi pam kap lage etwal anba live la sa di pi wo bò kotem nan se baz pilat baz pilat li menm ki nan dezyèm avni bòlòs ki pran pi wo bò kotem nan men depi nan anba a bò fedèm pou rive jous koto a las kaya e dayè oh m pata lage mou a konsa men m tou lagel pa gen moun ki pa peye nan zòn nan gon nèg ka mandem si a las ka peye mwen dou pa gen moun ki pa peye nan zòn nan. M pa fè diskisyon non zanmanm. M pa fè diskisyon, m pa woule lang mwen debò, m di w pa gen moun ki pa peye. Donk tout moun peye. Eeh tout moun peye. Sa pral depann de kilè, ki moun ki an priyorite. Gen de moun tou pou yo evite pwoblèm, yo peye de bò. Yo peye baz pilat, yo peye 5 segond. Ou tande sa m di w la zanmanm. Yo peye de bò. E nan zòn nan menm, pou w pa loto, ba yo anpil nan men nou. Gwo biznis peye, Kevin Marco Georges, ti biznis peye tou. Gwo biznis fè gwo pewòl le vandredi e le samdi, ti biznis yo menm yo peye tou papa. Gen de moun papa ou pa ka bay gwo bagay, e men ou ka ba nou 3 tèt pwason. Sak pase la zanmanm? Machann machann fritay ou ye, yo di ou bay 3 pwason. Wap bay 3 pwason 5 moso vyann. Oh talè, m di w pa gen moun ki pa peye, m di w e bò lakay mwen m ye, pa gen moun ki pa peye tou. Ann avanse, lave men nou. Enben chèf sa, ki son chèf gang notwa, ki gen an Ayiti, ebyen misye konn ap itilize rezo sosyo yo pou l fè lwanj pou krim ke l fè. E misye se yonn nan diplome nan koze kidnaping ki gen an Ayiti tèlman nèg sa ap fè koze. Ebyen Izo 5 segond ki se chèf gang 5 segond lan ki twouve l nan Vilaj de Dye, ebyen chèn YouTube Alò e mezon mère la YouTube donk deside fèmen l chanèl ke l gen lakay li a èske w tande Kendy Shopping et toi l'heure de ce live Ebyen wi mezon mère la donk YouTube deside fèmen chanèl ke misye genyen lakay li a menm jan gen anpil anpil lòt moun ki te pale de depla de retire misye nan sikui a depi atik m kwè Washington Post te ekri a Ebyen YouTube ki li menm se pwopriyete Google, alò Google la se pa non konpayi a, sa konpayi a se Alphabet an fèt. Ebyen yo eksplike Jack Mallon, Jack Mallon ki se pòt pawòl òganis sa ke yo rele YouTube, ki li menm pale avèk jounal Miami Herald, li di tande, nou fèmen chèn sa. Paske chèn sa vyole direktiv kominotè nou yo. Eske ou tande pwofesè Lucie Sajous ki entèdi ke gen kontni ki ap ensite moun komèt zak vyolans? Se pa presyon avoka a ki fè yo fèmen l, pa t gen koze tribinal ke yo te rele YouTube pou fè fèmen l. Youtube jije bon ke misye plis yon pwoblèm pou li kounye a ke yon solisyon paske gen anpil anpil moun donk k ap pale vye koze konsa. A wi k ap pale koze a kont Youtube. Gen moun k ap moute volim nan. Gen petisyon k ap siyen. Live mwen an se 700 konbyen mil moun wi k gade l. 700 konbyen mil moun ki gade live la. 730 konbe mil moun ki gade live mwen an. 730 konbe mil moun. Live ou wè m fè lotre jou sou dosye a, 730 konbyen mil moun. Alò wi, yo rele sa ou turn up the heat, ou fè w moute volim nan. Paske konpayi sa yo yo ap jwe sou plas piblik. Sou plas piblik la zanmanm, donk ou gen kote ou maske yo se sou plas piblik ou ka pase yo. Wi wi, ou maske yo sou plas piblik. Nan tribinal. Non nan tribinal yo paka al nan tribinal avè yo pou di yo fèmen platfòm pou fèmen yon chanèl youtube premyeman yo gen pi bon avoka pase w a wi yo gen pi bon avoka pase w e yo gen lalwa bò kote pa yo a wi peyi a peyi a rekonèt libète dekspresyon peyi a rekonèt Liberte d'expression zanmanm. Peyi a rekonèt tout moun gen dwa a la parole zanmanm. Peyi a rekonèt aksè a lenfòmasyon se yon dwa li ye Ozetazini zanmanm. Wi wi. Donk nan tribinal la tou, yo menm yo gen tan gen batri davoka yo k pare. Y ap peye avoka, avoka poko al plede, y ap trè enterese fè l al plede. E Etazini tou Carline Luma, moun eklere, bèl moun k ap lage etwal anba live la. Eben wi Carline Luma. Dosye a yo ka moute avèl fèl trennen 5 10 15 20 tan a wi etazini ou ye zanmanm etazini lè w pral nan tribinal se mwenk pou pale w zòt wè banm bon ti koze mwen menm m gen de moun kap travay pou mwen men mwen menm m oblije eksplike yo tande metòd nap sèvi a li pa bon M ap fè defi si ladan l. M di ban m ba nou yon ti koze k ap pi senp. Paske w konnen lè w soti nan peyi pòv, lè w soti nan peyi mizè, gen kèk bagay ou konprann vit. Mwen se yon pwopriyetè. Mwen gen donk yon konpayi ke m gen aksyon ladan l ki li menm posede de kay. Men se pa tout lè. Tenant yo, sa di moun ki lwe kay yo nan men w, yo bon moun. Gen de lè w konn kwaze ak move moun ki pap peye. Men nèg yo menm, yo etidye nan gwo liv. E gwo liv yo etidye wi. Men mwen menm timoun, m pa etidye nan liv sa yo ditou. M pa gen etid mwen fè nan domèn finans ni nan domèn jesyon antrepriz. Sa di m pa nan blòk pa m. Men gon lòt talan m genyen mwen menm. Talan m genyen an li rele bon sans. E sa m genyen n se pa m depi lontan lontan. Lè manman m te konn ap ban m liv René Descartes, Le bon sens c'est la chose la mieux partagée au monde. Si w di w prale nan tribinal zanman m, pou w mete moun sa yo deyò, moun sa yo se yon moun ki ka fè nenpòt 3 zan anndan kay ou a, ou va jwenn yon avi dekspilsyon kont li. Ou imajine w, yon moun fè 3 zan nan yon kay, pi ba kay yo ap lwe se nan 1400 dola kay ki lwe pi ba. M ap pale w ti apatman ki ap lwe pi ba. Gen apatman k ap lwe nan 3000 dola, 4000 dola, 5000 dola. Sa di jis imajine ki volim kòb w ap pèdi. M ap pale w kòb pa mwa, e pa kòb pa jou non. E pa kòb pa ane non, ka pa mwa. Jis imajine ki volim kòb m ap pèdi. M di mesye tande banm ba nou yon bon leson. Leson an trè senp. Gen de moun ki te konn peye w byen, l vin pa ka peye w ankò, l se yon pwoblèm li genyen. Ou ka gen yon ti pasyans pou li premyeman. Paske pasyans lan ap kraze w. Men dezyèmman, gen yon lòt bagay ou ka fè. Ou ka chèche jwenn yon antant a moun nan alamyab. Ou pase men nan tèt li pou l gade si l a soti kite kay la pou ou. Paske pawòl tribinal la, kont yon timoun, kont yon plen, kont yon foul. Dosye sa yo Pa mache vit ditou, ditou, ditou, ditou. Ou imajine ou pral pran 3 zan pou mete yon moun deyò nan yon kay, epi chak mwa, ou ta sipoze ap touche, ou va touche kòb sa pandan 3 zan. 3 zan ti moun e 36 mwa li ye. Men ou menm ou gen bil. Ou menm ou toujou gen mortgage pou peye zanman m. Ou toujou gen bil pou peye zanman m. Sa di chak mwa la, wap chèche 400, 500 mil dola ameriken pou peye dèt ou. Epi ou gen de nèg ki dro li menm li pa peye ou. Kòm si li menm li konnen son vòlò wi. Gon kote wap jwenn kòb. Aloske se kòb li baw la pou jwenn pou ka peye ou menm dèt ou genyen. Paske ou menm tou gen. Pierre Renel aprè genyen 2 moun sou rezo yo se sa ki ap retounen avèk dosye a e tach sa ann di li rete. An ale pou nou wè. Bonjour. Bonjour Guerrier bonjour Ludie bonjour Pierre Wenel bonjour Johnny bonjour tout oditè ki ap swiv emisyon an e patikilyèman moun Nòdwès mwen pa tap koute emisyon nan kòmansman mwen etranjman paske m poko janm dòmi m Depi m tande sije a m pran telefòn nan pou m al gade si m te kapab pran Karayib paske m pa an Ayiti. Epi se le moman m pa janm tande l se yon zanmi ki apèn rele m la ki di m ke komisè Gospel ap pale de ka pa m lan. Epi m apèn tande la se dènye mo yo ke m tande la epi m di bon. Se bèl okazyon pou mwen menm pou m entèvni egzakteman pandan komisè ap pale e paske anpil fwa mwen fè kèlke entèvansyon sa pa anpeche ke moun nan rezo sosyal di sa yo vle e petèt yo ta kapab panse menm ke se ta manti m t ap fè e m byen kontan nou pa kite l ale e ke mwen m pa al pale jodi a m ap di moun yo ke M te itilize anpil sajès pou m te rete an vi. E m sonje m te nan yon entèvyou avèk Dieusel, l ap di m, Poukisa, poukisa? M te deside pa pale. Men se pa premye ka ke m te sibi. Dayè, nou rann nou kont ke m ta pral manke pèdi lavi m nan machin sa ankò Dèlma 2. Nou rann nou kont tou ke sekirite Palman ki te ansanm avèk mwen an, yo te sezi yon zam, legal ki te nan men l epi bgy gentan fèt yo di ke se Kedlè kap bay zam e lapolis menm te entime misye lòd pou l pa retounen nan sekirite malerezman Jonas mouri m gen voice li Jonas mouri e Dèlma 2 ke nèg la nan sekirite m yo deside l pou l pa tounen. jiskaske yo vin remèt mwen zam lan aprè sa ke yo pa janm konnen e pa lentèvansyon di prezidan de la repiblik lò kanaval la. Donk sa vle di ki sa? Jou sa a m pa gen rezon m pa konn komisè Gospel m pa t konnen l avan e pandan m al nan komisarya m rekonèt li m pa t konn anyen de li m pa gen okenn entansyon e les premières déclarations que j'ai faites sou kesyon an n a pral rann nou kont ke gon varyasyon nan deklarasyon yo. Poukisa? Paske mwen estime ke li te byen trete m nan komisarya a. E l prezante m ekskiz plis de 7 fwa nan ti moman m pase ansanm avèk li a. Si m manti, y a di m se manti m te fè. E li eksplike m ke se pa fòt yo, y ap mennen de zoperasyon kont yon machin ki reponn a menm spesifikasyon ke pa m lan, m te kapab pèdi lavi m menm. Li mande m, lè l gade jan l wè m maltrete, li mande m, Ti nèg yo fwape m? Mwen eksplike l ke yo fwape m plizyè fwa. Dans un premye tan, li di m li pap kite sa enpini. Li pa posib, nèg yo pa gen dwa fè sa. Se sa ke l te di lè m ap pale la. E se pa la swit m ap aprann ke pandan m ap pale avèk li nan telefòn e m gen voice yo la, m te anrejistre l, Lè m ap pale ansanm avèk li, m te pa sousi pa sans de responsabilite m pa janm lage yo. M ap di komisè Gospel ke m se avoka. M ka konprann ke m te nan yon sitiyasyon politik ekstrèmeman difisil kote m manke pèdi lavi m e m konprann ke karaktè m asasine depi lò. M ap al repete sa m te di devan w la a. Lè pa egzanp, jounalis Cook la, fin ekri depèch la. M pa konn anyen pandan ke m ap soufri. M ap di w ke yo te bat mwen anpil nan lestomak. E si la, si peyi a bezwen prèv, m ap fè yo konnen ke, m ap ba yo referans medsen m ap swiv Ozetazini, m ap ba yo referans kote m te ale Kanapevè, e jiskaprezan, li kite gwo pwoblèm pou mwen nan lestomak jiskaprezan. M pa ka kouri, m pa ka fè anyen. E sa yo te fè m lan, se sa yo te fè Jòj Floyd la pou m t al mouri apre. Komisè a, m pa t gen gwo kont ansanm avèk li paske se pa li menm ki te sou teren e li te byen trete m, mwen pa t ba li okenn responsabilite nan sans sa. Men sepandan, ankèt sa, m sot tande pandan m ap vini la, se tankou m ta kapab di l ta vle ensinye ke gen lòd ki te bay pou te lage m. M pa t janm konn bagay sa. E lè m vin aprann ke se lòd ke yo te bay pou te lage m, mwen vin pli di avèk komisè a efektivman e m te rele l nan telefòn e m te pale trè di avèk li, m te pale avèk li an senatè paske m te kòmanse konprann ke sa k te pase a pa nòmal. E se sa k fè ke mwen te di l sa, mwen di l e m gen voice li. Kounye a sèt fwa si m ap lage yo avèk otorizasyon pa l paske m pa t vle. Paske l te di m atansyon m konnen w ka, misye di m m ap pale la se pou l tande, m konnen w ap filme m kanmenm wi, m pa gen dwa janm di, m pa t janm di ke te gen alèt sou machin nou an kèlkeswa kote m rive se pa mwen ki te janm di sa. Yon jounalis gen dwa ekri sa l vle mwen a oken moman li pa gen dwa janm di ke te gen okenn alèt sou machin mwen an espesifikman. Jamè li pa t janm di sa. Epi lè li pale m li di m Se gon prado bgy ke yap chèche efektivman. Mentenan, antan ke avoka, non m gentan fin sal, ou konn jan rezo sosyo ye, m pa gen anyen m kapab fè. Non sèlman map soufri m paka rete m oblije antre Ozetazini, men mentenan koulye a non m kap sal la, m kòmanse enève. Lè m kòmanse enève, m pale nan emisyon Louko a, Gary Pierre Paul Charles Vin di li menm li pat janm di sa. Se yon ekriti jounalistik ke pa n konprann paske l te mete yon pwen detèwogasyon ladan, li pat janm afime kote l te kapab di sa. M te gen gwo kont avèk Gary, mwen pale ak Gary ankò m di bon poukisa w pa fè yon emisyon sou radyo la pou w di sa paske non m ak tande. Li di non kisa w vle m fè la ankò apa l sot di sa sou yon radyo piblikman poukisa l oblije tande yon nòt. Bon mwen menm mwen koupe ti pati sa a, m ap fè pase jan m kapab pou m wè si m a lave imaj mwen. Mwen pa janm kapab. Mwen vin enève ankò lè m gade moun ap sal non m, mwen rele komisè Gospel. Mwen di, Poukisa ou fè m tout ekskiz? Ou rekonèt ke sa k pase a pa bon. Ou wè non m ap sal, se yon senatè m ye. Ou pa ka fè yon entèvansyon nan radyo pou w eklèsi kesyon an paske men non m ap sal la, m pa gen anyen m kapab fè. Li di m konsa ke li ta kapab fè l, pa gen anyen k ka fè l pèdi laverite jan l te ye, pa gen pou l bay manti, l se yon kretyen. e ke règleman lapolis la pa otorize l al fè entèvansyon piblik e se sa k fè l pa fè l. M fache ansanm avèk li men m kanpe epi m al poze kesyon onivo lapolis yo di m se vre si se pa otorizasyon yo ba li se pòtpawòl la ki ka fè otorizasyon a mwen ke de menm li gen dwa fè l jan l vle li pa ka fè sa san ke yo pa ba li otorizasyon. M di bon mwen konprann sa. Apati de se moman m ap fè ankèt m ap ekri. e enspeksyon jeneral, m ap ekri tout moun pou yo ban m jistis. Men fòk mwen di w tou, imedyatman bagay la pase, se pa li sèl ki te ekskize m, ki te prezante m ekskiz nan non sa ki te pase a. Enspeksyon jeneral lapolis te vin lakay mwen nan demen tout, vin prezante m ekskiz e te ban m garanti ke bagay la p ap rete enpini, menm jan gouvènman an tou te ekri pou te denonse sa k pase a. Dan lansanb, mwen ap batay koulye a pou rapò a soti. M te enpwisan nan moman an. M ap menase. Se depi lè sa, m kòmanse pran ansanm data ak tout lòt jan, rale moun ki bò kote m, ofri yo djòb, ofri yo bagay. Lè m vin konprann mwen ka mouri, m di, en en, kite m fè silans. M konprann sa k ap pase a, mwen pe la. Dotanplis ke m pa janm gen sekirite lè sa a. Yo pa aksepte m gen sekirite. M pa t janm di sa. Se san sekirite. Lè m wè sa, m pran de twa nèg nan palman, bagay m pa menm renmen menm ki kanpe ansanm avèk mwen, ki fè Jonas pral mouri. Chak fwa m ekri tout lèt mwen, m ap di sa. Mwen ekri Ramo, Ramo te konn pale avè m, Ramo depi l wè m anliy, li retire kò l. Li pa ban m sekirite. Si m manti Ramo a rele manti la. M pale avèk Leon Chal, Leon Chal vin chita lakay mwen, mwen eksplike l sa, li vin di m non, pa gen pwoblèm se yon senatè. M pa janm ka genyen l pi rèd. M pale avèk lòt moun ankò, yo mete m an kontak nan Simo. Plizyè m pale ansan avèk yo. Yo di m de bagay, m kenbe m pa di sa. M di bon ok pa gen pwoblèm sekirite m sou kont Bondye. M ap kondi machin nan pou kò m depi lè sa a e m pa pran sekirite, m kanpe m ap gade. Ou nan moman arestasyon an paske komisè a di se yon chofè avèk ou menm sèlman ki nan machin nan. M pa dakò ke komisè a di ke, komisè a gen dwa di kote l ye a li pa gen enfòmasyon. Gen yon sèl mesye ki monte nan machin nan malgre te gen anpil moun. Dayè. M wè Johnny tap poze kesyon ase byen. Si son machin ke yo tap chèche menm lè se pa machin pam lan se li peu enpòt m tap konprann son travay lapolis. Poukisa yo pran Wilmano yo ale avèk li nan yon lòt machin epi yo kitem nan machin pam lan yo marem avèk kòd tout menm bagay yo pran menòt la yo met nan bra Wilmano yal avèl nan lòt machin e Wilmano lèl nan lòt machin lan gen lòt polisye ki te mesye yo ki te pranm lan pat an inifòm sak nan inifòm yo pa desann yo retounen Nèg Wilma nou diyo son senatè k la a wi mesye se senatè Augustin ki nonmen nou an epi nèg gen youn ki ta pral desann li remonte ankò li pa ladanl kanpe se fè mpa janm wè mesye sa son nèg an nwa ki ap bat mwen nan machin lan se li sèl ki monte ansanm avèk mwen tou gon lòt mesye ki gen mayo blan ki vin konn bat mwen se senatè Kedlaire Augustin sèl misye moute machin lan lap bat mwen si komisè a dim ke li menm li pa konnen li patap tolere sa. M ap konprann sa paske se pa li ki te sou teren. Men kesyon pou l ap diskite pou di ke m ka fè manti ke m te pran kou. Dayè m pa gen okenn onè kòm senatè pou m ap vin di m te pran kou. Ki onè m te genyen? Dayè ou konnen, li konnen m pa gen okenn pwoblèm avèk lapolis. Ki onè pou m te genyen pou m ap vin di yon polis yo te bat mwen kòm senatè? Yo te manke touye m e jou sa m t ap mouri. E kòman rele bagay la menm nan SPNH non sendika k konn fè manifestasyon an m di kèt m di bon si nèg pou jan m defann lapolis la m pa kwè nèg yo ka fè m pwoblèm m ap ba yo machin nan m vire do m ale m pa kwè nèg yo ka frape m epi aprè sa lè m gade m wè de twa nèg an nwa byen ame k ap vini k ap monte epi a sen mèt m wè nèg yo prèske rive mwen desann vit machin mwen epi m di yo nan nou wè sa m ap di nèg yo a. Lèm nan machin nan nèg yo wè polisye yap pran pòz chèf yo pa vle desann se pa paskem pè non papa. Ou desann vit lèw pale ak nèg la klè paske w fasilite travay la pou nèg la map di Wilma nou sa konsa devan machin nan epi m defann tou lè 2 vis yo epi nèg yo parèt yo pwente sou mwen menm m trè poze m nan telefòn nan konsa m di se senatè Kedlè Ogisten oh misye pa okipem menm misye dim konsa ke leve men w anlè m di oh. Senatè Kedlè Ogisten wi. Li di m pa gen tan pou m fè sa. Gad jan m wè nèg yo kanpe la a, pakèt gwo zam. M leve 2 men m anlè, m pa gen lechwa. Apre sa l di m konsa ke desann vit dèyè a tou. M di kòmsi mesye nou pa konn Senatè Ogisten Kedlè, kòmsi nou tout sa pa gen youn ki konn Senatè Ogisten Kedlè. Misye fè fè vit. M desann vit la ankò paske m wè misye pap ban m chans, m gen tan santi s on nèg ki vin touye m. Epi lè m gade, mwen desann vit dèyè yo. Apre sa misye di m konsa ke. Desann machin lan, m di oo, pou m desann tou mesye. M di nou se Senatè Kedner Augustin wi, kòmsovle di m youn nan nou pa rekonèt mwen la. Msye di m pa gen anpil tan pou m fè sa. Kèt, lè m gade m di kèt, etandone m pa an règ, kite m aksepte paske m wè se tou, m wè gen moun k ap gade, kite m aksepte kouche pou tout moun yo wè m kouche, m pa fè okenn règ misye touye m. Kisa k fè w te di w pa, ou te panse w pa an règ la? Mwen kouche atè a, Misye met pye sou mwen. Humm se atrav anpil pye a. Kisak fè ou kwè ke ou pat an règ? Eske se paske machin ou an pat gen plak? Li pat gen papye? Machin lan te gen jewofa, li te gen tout bagay ladan. E paske jisteman machin lan pat gen plak la. Li pat gen plak la, m di la m pa pral fè sa, m pa pral, se nòmal. Men kisa kisa senatè kisa k eksplike yon senatè yon avoka yon senatè an fonksyon wap mache nan avèk yon machin san plak san papye e ki gon yon zam manch long ladan. Epi epi m gade m wè yo gade yo di konsa ke oh. Senatè senatè fò tande nou tou wi fò tande nou mwen mwen mande w kisa k eksplike antanke yon senatè de la repiblik ki an fonksyon yon avoka W ap mache avèk yon machin san plak, san papye e ki gen yon galil ladan l. Bon, li di, bon, mwen menm, w wè galil la, lè yo te poze m kesyon nan radyo a, si m se moun ki te janm konn bagay zam, nan achte zam sou kote m te pri. Paske lè yo poze m kesyon an, m fè yon ti reflechi pou m di kèt, èske m gen dwa di sa? M di a bon, kisa m pa kapab di a? Epi m di ki moun ki te bay li fòmèlman, se bon galil m achte, ni se pa yon lòt moun ki t ap pote li. Se Galil ke direktè polis Dalò a te mete a dispozisyon m. Lè m di sa, yo gen ta al fè ankèt, lè yo gade yo wè se sa. Si pa aza m se moun ki te konn achte zam, m te konn nan lòt kalite bagay, m te pri nèt jou sa a. Donk se te yon zam legal ke l te ye ke espe, lapolis te bay pou sekirite m. E apati de se moman, e apa, e apati de se moman, e se, e se komisè a ki te pran zam lan, ki pran telefòn mwen, ki renmèt mwen tout efektiv lan, ki voye yon patwouy Al soti lakay mwen. Qu'en est-il de machin nan ki te san plak e san papye a? Qu'en est-il? Pandan se tan, non, machin nan te, jiskaprezan, Toyota, sa fè dezan, Toyota, twazan, Toyota ap batay jiskaprezan. Misye ap, m byen kontan misye ap tande sa la a. Jiskaprezan, yo te bloke m nan Sena, pou yo bay papye dwa, nou konnen se yon machin nou achte pa franchiz. Yo bay papye dwann pou al fè papye machin nan m oblije pa janm kondi machin nan yo pa janm bay li jiskaprezan si n al nan Toyota la kounye a misye pa reponn mwen ankò mesye yo rele kòman yo rele mesye sa menm non mes bon m pa bezwen bay non yon mesye nan Toyota li di m se lòtrejou l kòmanse ap travay sou dosye a tout demach mwen fè yo pa janm bay li pou te bay plak la kounye a m oblije kounye a kite plak ofisyèl pou m pran plas prive jiskaprezan yo pa bay li. Ki fè ke m pa soti sou machin nan ankò. Donk anba. Kòman nan moman ou ta sipoze gen machin la, ou ta sipoze gen plak ofisyèl la. Menm lè ou pa ta gen plak prive men plak ofisyèl la ou ta sipoze genyen l. Sa k fè ou pa t genyen l tou de menm? M pa janm gen plak ofisyèl. Mwen vin gen plak ofisyèl se pou machin, sa se machin pèsonèl pa m. Se pou machin Sena te ban mwen an, Nissan Patrol la. Ke mwen menm, se jou sa tou m ta pral chèche menm jou plak ofisyèl la paske yo te rele m nan sena a pou yo di m plak la vini. Se pou pou lòt machin Nissan nan. M t ap soti pran pitit mwen epi pou m al chèche l nan sena a. Donk, pwoblèm ki vin genyen nan sa m sot tande komisè Gospel di la, byen ke m pa mande tout, m pa kwè vrèman vre ke l te kapab di yon bagay ki le kontrè. M pa dakò ditou ke l ap kritike sa m di yo, ke l ap remete an kesyon sa m di yo. Paske fòk li konprann ke pa gen okenn senatè ki gen okenn onè pou l ap vin rak. Okontrè, si l te pran kou, l t ap di l pa janm pran kou devan yon polisye veritableman. E mwen kwè ke m sot tande l sot ensinye yon bagay la sou direktè Normil Rameau. E sa a ankò, se de bagay ki fè m gen anpil dout sou sa k te pase a paske kan m rive nan komisarya a, paske m te pèdi kontwòl nèt, Mwen m panse se nan dcpj m ye m mande e non sèlman m panse m te nan dcpj mwen panse Normil Rameau m bliye si se li k direktè.